Nou kontan avèk ou ankò yn fwa sou tvlakayhaiti.com medam e mesye nan dezyèm video sa ebyen son video la fòk ou gen kè pou tandel fòk ou gen fyèl pou ebyen chita tande sa kap pase anndan kwadèboukè anndan baz 400 mawozo ebyen medam e mesye rete konekte nap pran yon kout poz nap tounen ak swit enfòmasyon yo. De retou pou devlopman enfòmasyon medam e mesye, jodi an la gen chèf gang vitelòm se sal bliye l pa fè anndan 400 mawozo, se sal pa sonje ke l pa fè sòlda lanmò 100 jou ki jodi a la nap chèche kou epeng nap chèche nan tout rakwen. N ap chèche ak flach, n ap chèche ak e bombilla electrica medam e mesye nou pa ka jwenn lanmò san jou paske nèg yo nan mawon. Ebyen medam e mesye n ap di w ke Vitelòm jodi a la ki li menm atake ak fòs, atak fewòs sa a pa kite sòlda 400 mawozo debou menm ebyen se pou pi piti 20 sòlda 400 mawozo ki yo menm ap benyen nan san yo ki yo menm tonbe jodi a la a ebyen Vitelòm fè dèy Vitelòm kraze sa plat afè 400 mawozo a nan kèk jou ankò nap tande pa gen sa ankò paske vitelòm li menm deside kesyon 400 mawozo a fòk nèg yo k fini ak sa e nou pral fèw tande rezon ki koz vitelòm pote boure konsa sou 400 mawozo e ki bay gwo dlo nan zye paske kote lanmò sanjou li menm kache a la a se rèl kay makorèl Se konprès sou tèt paske lanmò san jou gen pwoblèm e Vitelòm genlè sèmante fòk li rive sou lanmò san jou menm si misye kache kotel kache a Vitelòm ap pranl kanmenm ebyen medam e mesye lanmò san jou la a ebyen ki misye li menm vle kite peyi a lanmò san jou ki li menm panike paske lapolis ap chèchel Vitelòm ap chèchel e doke lanmò san jou si misye pa pote tèt li vini e doke nap rete konsa nou pa tande si lanmò san jou anwo sil anba Paske misye gen pwoblèm. Dosye militè ki gen pou antre nan peyi Dayiti e selon sa n gen kòm enfòmasyon ebyen e nan jou kap vini yo la pral gen gwo evolisyon nan dosye sa eske Joe Biden ap aksepte eske Joe Biden li menm ap finalman deside sou demand Ariel Henry premye minis peyi Dayiti prezidan an kachèt eske Joe Biden ap aksepte nou poko konnen ebyen pou swit detay sa yo rete konekte sou video a jiska lafen guys. Nap rejwenn ou nan yon pwochèn videyo. Bòn ekout tvlakayhaiti.com nap tounen. Peyi a ap konnen yon kriz ki pa piti. Kote se nèg ak zam k ap fè lalwa. Chak kote n pase, gen yon chèf gang k ap kòmande. E nèg yo puisan tout bon. Map gade sa vitelom fè la nan baz 400 mawozo sa pwouve nèg yo pwisan. Selon imaj mwen menm resevwa ke m pa kenbe yo paske bagay sa yo sadik chak sa m wè m tou siprime yo omwen gen 20 sòlda t tonbe nan baz 400 mawozo. Nèg yo parèt nan remi se sa yo bliye yo pa fè. paske se ton kou surpriz e vitelom misye ranfòse yèswa l te nan pernye 48 ti kabi se pwisan chèf de gang kap kòmande fon 20 sou pernye misye fon defile prèsk on santèn jenn gason manch long nan men yo. Paske erè m di w 400 mawozo fè ki bon pou lasosyete e lapolis pa ka fè anyen pou nèg sa yo vre. Ou janm tande lapolis tiye 5, 6 nèg sa yo ansanm? E sèl Vitelòm ki debake sou nèg yo lè w wè prèske yon ventèn nèg tonbe pap pap wi. Men Vitelòm ranfòse. Paske Izo t sa li ye 400 mawozo, nèg yo fon freka ak Izo. Izo fache. e kounya olye izo ranfòse nèg yo izo ranfòse vitelòm pito paske izo a son towo gwonde lap tabli yo dim gen kèk bato sou lanmè a la eske izo ka kontinye ap frape m ta byen kontan lal fon parèt la ou konnen l gen gwo zam fon tire di nèg yo l bezwen lanmè a l bezwen pasaj pou lale maleng maleng sou kabarè di nèg yo sa ebyen tande byen. Sa di chak kote n pase nan peyi an gon veritab chèf gang kap kòmande. Finalman Lèzetazini tèlman gen kritik e gon twit m fè talè a m te di ke si kominote ayisyèn nan dyaspora yo kontinye mete presyon sou Mezon Blanch si an Ayiti lè zotorite politik, lè dirijan politik yo kòmanse mete presyon, yo kontinye mete presyon, sa ka rive Mezon Blanch finalman rann li kont Ariel Henry pa dwe jwenn sipò peyi Etazini ankò e fòk gon bagay ki di nan peyi a. Eben, premye bagay ki fèt, Etazini anile, pandan m ap pale la, yon pakèt viza! Men sa ki bay kè sote nan dosye a. An prensip, anile viza on nèg sa pa ta vle di gwo bagay. Siveye bouwe anpil nèg la kounya. Siveye fwontyè yo. Ou wè, si pèp ayisyen entèlijan. Pandan map pale la nan jou yo la kòmanse siveye fwontyè yo pa gen leta men nou menm mete barikad nou nan zòn fwontyè yo la m di barikad lan kòmsi siveye zòn nou nan sans ke pou nap gade ki je kap travèse fwontyè yo tanzantan ou pral wè ti avyon kap komèsyal ki fè ayiti sendomeng yo aktyèlman la ou pral wè yo fè anpil kòb nan dènye tan sa yo la. Paske sendomeng pral koulwa t pi fasil pou nèg yo glise tèt yo lotbò a Ebyen banm di w Men sa ki bay kè sote nan dosye a Gen nèg la ki kòmanse glise pye yo an repiblik dominikèn E map di etazini si wap kriye ou granmoun ou a kriye si w paka kriye pa fè grimas Si wap ede peyi a ede nou byen. Ou konprann? Dayè se eto ou kon do e. Men si gen bagay ou pè pale anbasad la, depatman deta tou pwisan, men si nou pè pale, glise tete on ti bagay. E la nou ye ou konprann, ba nou ti imèl, ekri n sou trip foumi enfo a, ti imèl lan epi n ap ede peyi a, se on kout men n ap bay. Si ou pè di bagay yo, ou mèt glise on ti bagay bay tete pou n ka pale ak larepiblik. Paske men ki sa depatman deta fè. Lèzetazini anonse li anile viza on seri de chabrak nan peyi an. Li anonse tou gon gwo bato l voye la kap fè ale vini sou lanmè a nan peyi Dayiti. N ap chèche konprann. Ebyen tande la sosyete. Daprè sa Miami Herald ekri, Etazini voye yon gwo bato la a sou gad kot lan peyi Dayiti pou kapab fè ti virewon sou dlo a. tou prè Pòtoprens, nan siy de rezolisyon ak gouvènman ayisyen an, pandan ke nèg ak zam yo kontinye ap frape, ap enpoze lwa yo. Donk, Lèzetazini enpoze de nouvèl restriksyon ki gen pou wè ak zafè koupe viza, tande byen wi, koupe viza on seri de gwo chabrak, ki nan tete lang ak bandi. Moun sa yo se moun ki ta enplike nan aktivite gang nan peyi Dayiti. Wè m di w eklatman sosyal la ap fèt kanmenm. Ke yo vle l, ke yo pa vle. Men m ap mande Etazini si yo pa ka kriye pa fè grimas. Donk si nou pè site non yo, voye yo bay tete, tete ap ede peyi a. Tande byen. E sa k fè m di w. jeran yo, sèvant nan kay lan, siveye yon seri de patwon pandan m ap pale la wè tanzantan k ap pase ti sèvyèt nan vizaj yo. E siveye yo wè m gen yon ti sèvyèt la. Siveye yon seri de gwo chabrak nan leta oubyen ki pa nan leta a, fanm tankou gason. Paske gen fanm. Yo la pou yo bay bandi tete. E non yo ap site fo nan entenasyonal la. M konn o mwen 2 deja viza yo deja anile sa fon bon ti tan. Pou enplikasyon prezime yo nan zafè gang. Tande byen la sosyete. Lèzetazini. anonse li anile viza on pakèt dirijan, on pakèt moun, on pakèt gwo chabrak nan peyi Dayiti. E moun sa yo se moun ki nan tete lang, ki enplike nan aktivite kriminèl k ap finanse gang nan peyi Dayiti. Men. Gen yon seri gwo responsab nan administrasyon Biden nan ki deklare ke li yon ti jan twò bonè pou yo diskite sou yon evantyèl prezans twoup amerikèn nan peyi Dayiti. Malgre genyen gouvènman ayisyan ki fè yon demand, kote ke yo mande pou ta genyen yon nouvèl fòs entènasyonal ki entèvni pou ede yo kwape blokis ki genyen nan zafè gang yo kote nan tèminal Varreux, gaz pa ka sòti etc. Epi pou bay asistans nan lide pou ta konbat zafè epidemi kolera a nan peyi Dayiti. Donk gen yon responsab ki pale ak Miami Herald ki di ke. Li estime, li panse ke l on ti kras twò bonè. Donk pou n kòmanse mande Etazini pou l ta kapab voye twoup nan peyi Dayiti, men yo ap analize sitiyasyon pou yo wè kòman sa pral fèt. Gen 2 responsab ki deklare yon èd sekiritè e imanitè byento. pral rive sou nou. E èd sa yo, notamman yo prale avèk kestyon dlo, kloroks, kit, etc. Pou zafè kolera. Eske se kolera ki pi bagay nou la? Nan de kolera. Yo di n kolera tounen. Yo di n kolera tounen. M wè minis sante a l menm li sou chèz woulant. Li pral an Frans, li pase pa Punta Cana. M pa konn si se swen la l pran. E mèsi a Hispaniola e nèg yo ki di m ke se yo menm ki pran ti imaj sa a, amatè sa a, Hispaniola Post. Eben, tande non lasosyete. Eben yo di ke trè byento kapab genyen èd ki pote sou zafè sekirite ak èd imanitè nan peyi Dayiti. Men. Yo poko konnen kòman èd sa a pral kapab rive nan kapital ayisyèn nan fas a gang epi manifestan ki an kolè k ap egzije, ou wè sa yo fè, yo mete gang ak manifestan yo menm kote, pa gen pwoblèm, avè gang e manifestan ki an kolè k ap egzije demisyon Premye Minis Ariel Henry. ki bloke wout, distribisyon gaz pa ka fèt etc etc. Sou baz sa la sosyete jodi mèkredi an, paske se sa m t ap di yè a, e m pral di w yon ti bagay la t kapab fè moun fache men se yon verite, e talè m pral fè n tande yon pati nan entèvansyon Jean Charles Moïse fè nan nò peyi a. Malerezman, pa egzanp m t ap gade avan yè yon zanmi t fè yon kòmantè sou Facebook, Le fè ke m te di avan yè, mwen eseye kontakte Jean Charles Moïse ke li pa reponn, m pa jwenn li, epi m te fin pale avèk Clarens Renois. Se kòm kwa se yon favè Moïse ta fè m si l te pale avè m. Bon m kwè emisyon an t gen anpil ekout. Ki mele m Moïse Jean Charles pa vle pale avè m? E m panse se yon bagay ki grav. Si yon nèg se yon lidè ou panse vin prezidan epi ou gen pwoblèm ak yon jounalis paske l fè yon analiz kritik kont ou, ou se yon diktatè. Bagay yo pa ka fèt konsa. Kounye a mwen gen moun k ap pran plezi paske m pa pale ak Sovè a. Yon bagay grav wi. Men, se mal nou mal konprann. E lè m ap gade anpil entèvansyon k ap fèt nan dyaspora a. Le departeman deta ameriken kap reflechi, kap panse yon seri de bagay. M tap eseye analize pou m konprann. Jean Charles Moïse di misye ap mennen yon batay. Misye reklame l de goch. E tout moun konstate li kap di li pa nan enperyalis yo, oksidan, yon diskou tranchan, trè radikal vizavi de loksidan. Ok, sa n ka konprann. Men. An nou pa fè kòmsi nou egare n pa konprann. Gen batay peyi yon seri de peyi an Afrik ap mennen nou menm nou te ka mennen l wi men nou manke anpil bagay pou nou mennen l menm jan avè yo. Jan Mali kanpe a nou poko ka kanpe konsa malerezman. Jan Burkina Faso kanpe a nou ta renmen kanpe konsa. M tap pale a yon zanmi pa lontan ki di ke TT jenerasyon ki la a si se l menm ki te la an 1850 m ba w garanti jiska prezan n tap nan lesklavaj. Tande byen wi, misye di m jenerasyon ki la a si se li menm ki te la an 1804 jiska prezan nou tap dan lesklavaj. Sa vle di kisa? Lè m tande, m pral fè n tande yon diskou, bon m ap wè si m ta fè n tande tout. entèvansyon Jean Charles Moïse fè hier nan Cap Haïtien. Epi m rann mwen kont Moïse Jean Charles son nèg misye kap eseye pran yon dimansyon la a ki vle afiche l kòm yon nèg ki vrèman kanpe kont loksidan, kont enperyalis, se pa ti bagay piti. Men pou mennen konba sa a fò w gen alye. M klè wi, fò n konprann wi. Pou mennen kalite konba Jean Charles Moïse e ke m konprann. Paske toutotan nou pa batay pou nou genyen, pou nou repran endepandans nou, pou nou repran souverènte nou kòm pèp, pou nou repran diyite n kòm pèp, toutotan n pa goumen pou n pran otonomi n kòm pèp, nou pap janm avanse. E menm si w pa wè chèn nan nan pye nou, men l toujou nan sèvo nou. Nou ankò dan lespri.